Suivi lakay Haïti.com gwo bonjou ak bonswa pou nou tout, nou kontan avèk ou jodia la nan nouvèl video sa ke nou pote pou fanatik nou yo, E tout zanmi kap swiv nou e nap di mèsi ak tout konpatriyòt nou yo e kèlkeswa kote ou ye kèlkeswa tou ak lè wap disponib pou asiste videyo sa e nap mande w yon grenn sèvis pa ezite abòne avèk chanèl la sitou kite yon kòmantè e ba nou yon like lè konsa e wap fè donk nou gen plis ankourajman e pou nou chèche enfòmasyon pote pou ou pa ezite pataje videyo a tou Keseswa sou yon gwoup Facebook, Instagram oubyen tou e sou Telegram ak yon gwoup WhatsApp ou, pataje videyo a sou tout e gwoup Facebook ou enben e ladan yo lè konsa e wap ankouraje plis moun donk e vin abòne avèk tvlakayhaiti.com e konsa tou plis moun ap enfòme mèdames e mèsye gwo nouvèl ke nou pote pou ou la a ebyen E nou wè sèjousi kòman anpil atis ayisyen ap antre tèt yo nan move zafè, e le ka de Sexy, e jodi a nou pa tande Sexy ankò, anben lòt atis ankò ki yo menm nan mouvman an la ki parèt sispèk nan dosye gang, e se ta Kolonèl Friz avèk Fat Lesaj. Nou konnen 2 atis sa yo menm si yo pa fè twòp pwa an kèlke sòt nan etchèmay la men nou konnen atis kolonèl friz ki toujou ap plake e nou konnen fat lesaj se yon nèg ki fè anpil anpil pale de li sitou nan rezo sosyo yo la a lè l toujou ap fristal lè l ap rap tou sa anpil moun konnen fat lesaj vwala bon anben jodi a la nan ti kout videyo sa ke nou pral envite ou wè la a Enben Fatlesaj avèk Kolonèl Friz ki yo menm ap fè piblisite pou yon pwogram ki pral fèt nan Titan 1. E nan Titan 1 ki gen yon gwoup gang e moun k ap dirije l la se Bogi. Enben Fatlesaj ak Kolonèl Friz ki yo menm nan ti bout videyo sa a ap fè pwomosyon pou pwogram sa a. E kiyès ki Bogi a? Se yon chèf gang ke Izo plase nan Titan 1 pou kidnape, touye moun, vyole moun, fè tout zak mal nan ti tan 1 ebyen se pou nèg sa ke kolonèl friz avèk fat le saj yo menm yo pral jwe pwogram anben TT ki li menm vini avèk dosye sa la ou pral sezi tande kòman anpil atis ou pa ta panse ebyen nèg yo ap travay pou gwoup gang nèg yo ap travay pou chèf gang nan pòtoprens le ka de E Sexy nou wè ki te anvayi e rezo a la avèk dosye vilaj de Dye a e nou wè Sexy tou ki pa janm pale de sa ankò paske misye wè li pa gen anyen ke l ka defann tèt li paske tout moun wè a klè ke Sexy enben misye ta aktif anndan baz e 5 segond ki loje nan vilaj de Dye k ap dirije pa Izo e ki li menm sèjousi di li pa bandi ankò l se atis nou wè tou E genyen e chèf kokorat san ras la, gwoup gang sa a jodi a tou ki sòti mizik e nou wè gen plizyè medya e ki ap pataje e donk videyo sa a anpil moun pa kontan yo ta estime medya sa yo ap fè e pwomosyon pou chèf gang antouka bon enben nou pral envite w tou gen detay sou sa ki pase nan Vèrèt yèswa pou rive maten an la a E kote e bandi savyen yo nan gran grif nèg yo anvayi vèrèt e se anpil dega ki fèt lapolis anvayi tou avèk yon cha blende anpil moun te fè kè kontan enben bagay la pat dous menm nan vèrèt yèswa nèg yo anvayi kay moun kraze brize menm chyen nèg yo tire Nan Kwadèboukè, lapolis fè dega kote yo arive mòtèlman blese yon sòlda e baz 400 Mawozo pou kouwè nap pale la a e pèsòn pa konnen ki kote e Lanmò San Jou ye e nou wè Lanmò San Jou ki te parèt nan ti tèt videyo kote li te nan pwogram wi li te nan pwogram ki donk li tal depanse li tal fè koze valè pito gen detay nan videyo sa rete konekte bòn ekout tout moun bon e mèkredi nap tounen pou yon pwochèn videyo. M wè gon zanmi k pa kontan. De nèg sa yo kap pale la m pa pale de yo. Men m pral montre nou sak Ayiti a. Lovana Rebonvil ou sou bon paj la. Si w sou radyo, si w gen entènèt, fon ti gade de jenn gason sa yo t sou ekran avèm. Si w gen entènèt, youtube, facebook. Kisa k pase? M vin konprann sosyete a yon lòt jan. De jenn gason sa ki sou ekran an, yo di m se de atis yo ye. Gen youn m konn wè misye. M te wè misye yon lè, se sitou m kwè se 22 live ki te lakay misye, swa nan zòn Kris 3 yon bagay konsa. Bon, m wè misye, bon, m pa konn, m pa tèlman fin konprann misye epi m pa swiv misye paske m pa fin konprann li. Ok, an m kite sa la. Men m kwè misye rele kolonèl sa ki a ti cheve ti ponpon cheve nan tèt li a misye rele kolonèl donk se yon nèg ke m kwè anpil moun konnen lòt patnè k avè l la kòman di rele fat lesaj m pa m sa m tande l di men m pa konn misye mwen menm e premye fwa m wè l men onètman nèg sa yo pa enterise m petèt sa yo di a enterise m ok. men yo pa enterese m. Sa vle di, pwen m nan, li pa konsène yo. M ap eksplike pou kisa. Jan tout nèg di l, se nan peyi a yo ye, etsetera, bagay, ou konprann, donk yo oblije paske se nan peyi a y ap vire. Donk si m pati sou ang sa, m di yo pa konsène m, yo pa enterese m. Men kèlke pa, gon lòt bagay ki enterese m. Mesye sa yo. gen yon dimansyon ke yo ap pran nan sosyete a, yo gen ekip pa yo, yo gen kategori pa yo, e n gen yon jenès ki preske san modèl, yo aksepte nenpòt bagay, e yo di w y ap byen pase. Sa vle di ke A nenpòt kèl moman done, nenpòt nèg ka reprezante jenès la. E, yon ti bonè, o, se reprezantan jenès la. Jenès sa tèlman gen reprezantan, son bagay tèt chaje. Sa vle di ke le fè ke nèg la, li, li, li nan yon bagay, m pa konn, m pa konn si misye fè raboda ou byen rap, sa vle di ke li gen yon kategori moun k ap swiv li. E malerezman, dezole! m pa vle fwase pèsòn men se yon kategori ki pèdi m pral eksplike pou ki sa ki sa mesye ap di la ke m ka fè n tande yon ti kal talè tande ki sa kolonèl avèk fat le saj ap di la m tèlman sezi son ti gout dlo m al pran. Mesye sa yo, yo gon pwogram ke yo pral jwe la danl, yap envite moun vin jwe nan pwogram nan, vin avè yo. Lè mal tande pou ki yes nèg yo pral fè pwogram nan, se pou youn nan pi gwo chèf gang kriminèl map denonse isi a preske chak jou, ki nan baz Jeff Kanaran, ke izo 5 segond plase nan ti tan 1 ki rele bogi. Mwen genlè pa konprann sa map di n la. Bagay yo anpil wi. Lionel Blanchard di yo fò nan rap pa gen pwoblèm. Tande byen wi. Sa vle di ke kolonèl oubyen kòman mwen te rele ankò Fat Fat le saj. M di w yo pa enterese m paske se sa tout nèg yo di, yo di w Ayiti yo atè a. Men lè kounye a m tande pou kiyès nèg yo ap fè pwomosyon yo pral yo pral jwe, titanyen, se pou youn nan pwisan kidnapè, kriminèl, asasen ke m ap denonse isi a preske chak jou, m a montre n misye talè, E se lè sa a m pral reflechi yon lòt jan, yon lòt fasèt nan Ayiti. Nou panse, nou bon gen dwa panse manti m ap fè, ban m fè n tande sa. N konnen mwen m pa janm pale koze sou moun, san ke m pa, m pa gen eleman, m pa, m pa ka pale koze. M pa bezwen sou moun konsa, a ki enterè? M pral montre n pou kiyes nèg ou pral jwe. Retounen monte ankò YouTube Facebook la map montre w nèg yo. E m pral eksplike n kiyes yo ye. Sa te ka rive nèg yo al jwe pwogram yo paske e sa nèg yo fè. Pretextan ke yo se nèg atè a fòk yo al jwe nan geto yo. Men Lè nèg yo di ke li pral jwe pou jeneral Bogi e n konn sa li ye deja, nou pral voye lajan anlè. Lajan pa fèt fasil. Sa di si yon jeneral deplase yon atis pou al jwe, sa vle di ke e jeneral sa yo yo byen trete atis yo. Kounye a, lè yon nèg di m ke, e se petèt sa a, nèg yo konn gen pwoblèm etsetera, si mwen vann takle yo, si m takle yo, kounye a, yo gendwa di non, se pwogram mal jwe gratis pou bay anbyans, anbyans ki bò? Prèske pa rete moun ti tanyen ankò. Prèske pa rete moun ti tanyen. Ke menm nèg sa yo, bon m montre nou yo, men yo la, kòmanse gade yo, m pral di n kiyès yo ye. Towo sa a, misye rele Big C. Hein Sa di men pou nèg men nèg ki jeneral Bogi a Misye Misye son chèf gang ke Izo plase nan Titan 1 e l plase misye tout de suite apre l te fin plase Makès Lafito E se nèg sa yo te kreye deblozay aprè yo fin touye Blèk, nèg yo debake sou Smatla, se sa yo bliye yo pa fè. Men nèg yo wi. Donk se pou nèg sa, men misye sou ekran la, la sosyete, ki rele e Bogi, se misye ki chèf gang Titan 1, ke kolonèl di se pou jeneral sa l pral jwe, e nou konn sa li ye deja nap voye lajan anlè ki lajan bagay yo anpil bagay yo tris wi bagay yo tris paske kounya lon atis dim konsa non e ate a nye bagay m tap tande izolan tap di sa on fwa o sa ate a ou ye se pwogram yo al jwe gratis nan baz yo bon. Son on chef rele w se normal ou pa pral fè pri avèl men e atis ou ye pou fè nuit la pèfome sa di ou pa sot lakay ou a tout bwè ou dayè ou tap frekan anpil pou chef ta rele w vin jwe pou sot lakay ou a tout tafya ou a tout byè ou a tout bagay ou pou wap bwè sa di se nan baz la pou bwè kounye a kom bon sitwayen ki pran pòz ke nou se moun onèt serye t renmen patri n renmen peyi. Eske ou reflechi sou ki lajan k achte biyè sa w t ap bwè a? Mesye nou gen pitit tande, nou gen timoun. Ou wè gen bagay ou fè nan lavi ou, si l pa rive sou ou, l ap rive sou pitit ou. L ap rive sou madanm ou. E gen bagay ou fè, l ap pousuiv ou de jenerasyon an jenerasyon. Fò n klè sou sa. Sa a di ke, menm si ou ta di m non pwogram nan gratis. Men sa ka bwè yo nan program nan se siw ko bwè. Menm yon dlo yo ba ou nèg sa yo pa travay. Se lajan san yo ye. Se lajan kidnapping yo ye. Se lajan asasina yo ye. Se lajan brakaj yo ye. Se lajan kamyon moun yo detounen. Se move lajan yo ye. Ou gen lè w ap pèfòme nan pwogram sa yo epi se gade w wè w tonbe sou fas. Ou pa konn sa t lage w atè. E pa bal ou pran non, men w tonbe. Se gade w gade w wè w tonbe sou fas. Paske se lajan madichon w ap manje. M pa bezwen konnen ke w te di m nan peyi w ye w oblije nan. La w ap fè pwomosyon pou yon chèf gang. Sa di, se yon nèg tout krim k ap pase la nan Kanaran pa di m ke w pa okouran, kolonèl. M siw ke w okouran. Nèg yo ap vyole moun la gran jounen m siw ke w okouran. Savan ye la nan emisyon sa map diw ke nèg yo la sou nan kanaran nèg yo pran yon jèn manman de 36 ans ki gon timoun ki fenk fòme t gen 13 ans lap mennen lopital nan maten gran jounen nèg yo vyole tifi nenpòt plis pase yon 10 jèn yon 10 nèg pase sou ni manman ni timoun nan 13 ans sa pa diw anyen pa gen pwoblèm pa gen pwoblèm donk se pou nèg sa yo Sa se bogi, se jeneral bogi. Wè se pou li. E sa se makès. Ehe se misye ki ap kòmande anba la fito. Donk se pou nèg sa yo misye nèg yo pral jwe a. Wè se jeneral bogi ki la. Ou konprann sa m di w? E wè sa se sòlda bogi. A di men nèg ki pral siveye kolonèl anba. E wè misye wete l kole dèyè poto a la. Sa se sòlda bogi ki la. Kote w wè l poze la. Prenn fè pa. Bon, pa gen pwoblèm, donk se yon peyi konsa. A di ke se yon peyi ke bon, kraze kò, fè ènmi, bagay, ou konprann sa m di w? Ou pa menm gen tan pou w jwi madanm ou ak pitit ou ak fanmi w. Yon peyi difisil. Peyi Dayiti. N ap avanse nan menm kad enfòmasyon yo, nou prale dirèkteman o nivo de la Kwadèboukè, ebyen komin Kwadèboukè, ebyen ensekirite Remy Amos ki blese mòtèlman Nan kad echanj de tir ansanm avèk lapolis nasyonal Dayiti, ebyen lapolis de Bon Repo ki yo menm ki fè yon gwo kou, ebyen jounen lendi 20 fevriye 2023 yo anonse ke yo stope yon prezime manb aktif di gang 400 Mawozo, Rémy Amos, aje de 30 ans, a ete tiye dan des echanj de tir avèk ajan polis nasyonal yo. Ebyen malfra sa li menm ki akize anba anpil efò fè selon otorite polisyè yo, ebyen misye gen abitid ransone machann yo, pwopriyetè antrepriz epi kamyonè avèk lòt moun. Ebyen fòs de lòm yo yo afime ke yo menm yo jwenn anba sou li yon pistolè de mak Bertha e de seri falsifye avèk 6 katouch e il etè egalman an posesyon 2 kouto se sa ke lapolis nasyonal li menm ki sanse endike nou e nap di w se Remy Amos on gwo bandi manb 4 tan mawozo e yo arive touye li nap prale nan menm kad enfòmasyon k sanse ap domine aktyalite a nou prale nan vil okay okay gen yon fiyèt de 5 an. e ki yo menm yo pase li an sakrifis. eh bien, samedi 18 février 2023, la ville de Caille était secouée avec une nouvelle terrifiante concernant eh, une autorité morale dans la commune. Il s'agit du pasteur Pierre Robertson, alias Jonas, accusé d'avoir sacrifié une fillette de 5 ans. La fillette Anaïka, petit frère, a été retrouvée morte dans la voiture eh bien, de ce dernier au parking de l'hôpital City Med eh bien, pour le eh, présent moment, affaire déjà saisie par un cabinet avocat qui réclamait ipso facto arrestation pasteur Pierre Robertson et Yat alias Jonas, qui est eh, dirigeant, qui a dirigé quatrième église de Dieu, El Shaddai, et dans Okaï, et eh bien, qui serait en cavale. Mais ce dernier, responsable de plusieurs églises dans la ville d'Okai est accusé d'avoir tué la fillette Anaïka Petit Frère, âgée de 50, de 5 ans, et eh cette dernière indique qu'un avocat, et eh bien, il était allongé sans vie à l'intérieur de la voiture du pasteur. Et eh bien, selon l'explication fournie par Sousnou, et bien, voit, on, note vocale, Ebyen yo di ke tout a kòmanse lòske nèg L'homme de l'église li reyisi konvenk manman timoun nan ebyen ki rele Finadèle Saint Fleur e pou l lese l akonpanye ebyen pou kapab rann yon joune rekreyativ ki te dwe fèt nan katye Banboula sitiye dan la komin de Tòbèk men E au lieu de retourner chez elle ebyen e kote ke e sèn e sof ebyen fiyèt de 5 ans Anaïka peti frè ebyen yo te jwenn li san vi e 2 zòtèy li koupe epi li enfekte de matyè fekal sa vle di twalèt ebyen a l'interieur de la voiture du pasteur stationne au parking de l'hôpital City Med des Cayes ebyen selon avoka yo ki trene e ki ap trete dosye fiyèt sa ki te sakrifye a. Version de l'homme en cavale, ebyen la fillette serait noyée dans la mer, malgré tout il n'a jusqu'à date daigné contacter la mère de cette dernière qui croit que sa fille a été offerte en sacrifice. Ebyen mezanmi jounen jodi a se youn nan pi gwo pwoblèm ke anpil moun genyen sitou zafè legliz kote ke moun yo jodi a yo pa vle al travay tout moun se maten midi swa al nan jèn maten midi swa ap priye Bondye epi yo pa vle fè anyen Se veye kote gen vèy de nwi, moun yo dòmi nan tout vèy de nwi, moun yo se dèyè manje yo ye, anpil moun ap di ke yo menm se Bondye ki voye yo, tandske moun yo se zafè pa yo ap regle, se biznis ki vin tounen nan zafè legliz. Yon segond Pradel paske la medam mesye bagay sa twòp la sa se m panse ke ekot la nou pap menm pale de sakrifis nap pale de yon moun ki gen pwoblèm sante mantal nap pale yon moun ke tèt la pa bon yon moun ki yon moun nou pap menm di moun fou paske lò sou ta oze di sa son moun fou Se yon mank derespè l ye pou moun fou. Paske teknikman n ap gade foto endividi an Lapradière, nou genyen l, epi n ap eskize nou si nou wè ke foto timoun yo parèt, nòmalman nou pa ta dwe moutre vizaj timoun nan. Men la, e la n ap mande popilasyon an pase a lenfinitif. Sa pa gen plas li la, medam mesye. Pou yon moun w ap pran pòz se priye w ap priye, nou pa konn si se move lwa k antre nan tèt ou, pou w oze asasine yon timoun, n ap di prezime, en, Pou kounya la e paran Prenel kisa paran di nan sa paske la se grav sa son bagay ki grav moun kap pranl pòz de sentespri pran yo ou konprann ap asasine timoun keseswa bò kot legliz keseswa bò kot e kesyon vodou mezanmi ase 2023 bagay yo paka konsa Li paka konsa medam mesye nap gade figil machwè misye ah non se grav se grav lè nap lase SOS sa son SOS pou yo ta pase a l'infinitif endividi sa nou toujou dil peyi dayiti teknikman nou ta dwe gen nou ta dwe gen gen pèn de mò sa sa vo la yon pèn de mò wi frè pam. Se grav frè m. Nap vanse nan menm kad. Wi nap avanse nan menm kad dosye sa yo e nou prale direkteman o nivo de lasante ebyen nou prale ebyen jodi a ki se 21 fevriye. Dayè olye w wè lè bay la ta yon ti kras souke kò li, w wè bagay yo vin pi dejenere, vin pi mal, nenpòt ti vagabon malandren ap atake ou, di w dè betiz, di w pawòl pou ka defann bandi. Donk, lò nan yon peyi konsa, donk ou wè, ba yo ti kras konplike. Eben, eh an fon kout tèt la nan vèrèt. Mwen mwen kap pa sa iti la, mwen gen enpresyon mwen pa konpren. Mwen se yon mwen te montre nsa, pa vre? Gade yon machin polis la, kap frape, limye, siren, gwo bagay, gwo loloy. Se pa polis yet sou li. Se Luckson chèf gang sa vyant sou machin sa nap gade sou ekran la. Aktyèlman nèg yo non sèlman gen machin pnh nan men yo, nèg yo gen plizyè inifòm polis nan men yo. E dènye atak nèg yo fè la se polisye yo wè. Sa di se nèg ki abiye ak inifòm la polis ki debake sou yo. Bon kisa w ka di m la kounye a? Nèg yo fè yon bagay la nan Vèrèt la, se bagay tèt fè mal. Nèg yo debake Vèrèt yè swa. Nèg yo siyone prèske tout antrepriz ki nan zòn nan ka fonksyone. Tande byen sa m ap eksplike n la ou, Vèrèt, departeman Lartibonit. Nèg Savyen debake nan Vèrèt. Nèg yo vizite prèske tout antrepriz nan zòn nan. Yo tcheke pou yo wè. Nèg yo gen farmasi lout bwa, gen klinik nan zòn nan. Nèg yo ale, yo tcheke, yo verifye. Nèg yo debake kay yon moun nan zòn nan ki trè konu. Kwen son sèten madan boudou ki trè konu anba a. Nèg yo sakaje kay la, yo met kay la tèt anba. Chans pou moun yo yo pat la. Menm yon chyen t gen nan lakwa nèg yo vide bal sou li. Sa yo anpil. Sa yo tris wi. Menm yon chyen t gen nan lakwa nèg yo tiye chyen anba kout bal. Son kòm si son mesaj yo voye pou yo di si te gen moun la nèg yo te gon fenèt an blòk nèg yo brize fenèt la nèg yo pèse yo antre anndan kay la nèg yo sakaje tout sa yo jwenn anndan an. Gon nèg lotbò a t genlè gen radyo lotbò a nèg yo debake kay misye yo debalize lotbò a. E lè yo fin fè tout sa, yo vini yo avanse yo kanpe nan antre bouk vèrèt la, nèg yo kidnape valè moun yo bezwen, trankilman. Fe. Eee, ba yo anpil. Ba yo tris wi. Sa di nèg yo non sèlman yo debake, yo enspekte zòn nan, yo pete bal tout maten nèg yo ap vide bal jiskaske se yon blende ke lapolis te oblije, yo di m kwè se 2 blende te desann men youn te wè ki oblije fon parèt vèrèt pou te fasilite ke popilasyon an plis ou mwen kalme. Se nèg yo debake, nèg yo yo sakaje zafè moun, nèg yo brize kay moun, yo kidnape moun, m di w menm chyen nèg yo jwenn nan lakou yo vide bal sou li. Yo tèlman alèz. Tankou yè nèg yo pran yon pakèt, nèg yo detounen plizyè machin, ti yatch, bis, nèg yo detounen ak tout pasaje san pwoblèm. La nan Savyen. Pèsòn pa di anyen. Atè a la nan Savyen. De grenn nèg ki te kòmanse ap bay pwoblèm. Pa t anpil non. De twa. M konn montre nou yo la yo pa anpil. Petèt nan semèn nan. Si gen tan. M a retounen sou yo. Lè Odma te la pa t gen tout sòl. Pa t gen anpil sòlda non. Kounye w wè se de twa ti kokorat ak sapat e se yo menm ki deside k ap fè moun lalwa. E sa pa di pèsòn anyen non. Bagay yo tris. Franchman bagay yo tris. Donk mwen voye limyè pou moun Vèrèt. Kounye a kisa k pase la? E lè m al envestige sou sa k pase an, mwen aprann genlè gen yon klinik ki konstwi anba a pa twò lontan, nèg yo genlè, m pa konn si e moun, petèt yo gen moun ki pran bal nan mitan yo, paske enfòmasyon m genyen, nèg yo se dèyè 2 medsen kiben, yo konnen t konn nan klinik la ke yo te ale. Y ap chèche detay sou li eske yo la. Erezman pou Kiben yo, depi premyè tantativ ki fèt sou Vèrèt kote nèg yo te pete bal, yo tou mare pakèt yo, yo lage pye yo. Kounye a, ki lespwa moun sa yo ap gen pou Kiben sa yo pral retounen Vèrèt ankò? Negatif, si yo ta okouran de sa. Yo pa p janm retounen kote konsa. Kiyès ki pèdi la? Kominote a pèdi. Paske kiben yo, yo al bay sante, se vre, pwopriyete klinik la peye yo, men, on ti kòb pou yo degaje yo. Kontre konparatif a on jan, on medsen peye nan lòt kote. Se a diyo ke, yo te gen tan instale yo a bay sèvis nan kominote a. Kounye a yo oblije lage pye yo. E kounya si yo ta gen enfòmasyon bandi ap chèche pou konn kote yo ye, yo pap janm mete pwent pye vèrèt ankò. Kiyès ki pèdi? Kounya gon lòt travay kap fèt la la sosyete. Ou konn sa li ye? Son travay kap fèt pou dekouraje dyaspora envesti nan peyi a. Son gwo bagay kap pase Ayiti la, nou panse e blag wi. Gon travay sèvo kap fèt la. pou dekouraje dyaspora al envesti an Ayiti. Paske tandans lan, depi yon nèg nan dyaspora kòm si l gen lajan. Piske l deside al envesti nan kominote l, kounye a konplo ap fèt sou do l pou yo kidnape l, pou yo asasine l. Paske l gen lajan. Men yo pa rann yo kont, son byen ke yo al fè nan kominote a pou ede tout moun nan kominote a. Se dekourajan kanmenm. Se grav sa kap pase Ayiti la. E si moun yo, mwen gen presyon, nou swa dizan dirijan, yo pa reflechi ak bagay sa yo. Lò nou sosyete wap pèdi kad, wap pèdi pwofesè, wap pèdi jounalis, wap pèdi yon pakèt moun konpetan nan sosyete sa. Kap wè si yo al kache pi fon lakay, pi lwen. A kiyès nou pral dirije peyi a? E gon lòt bagay k ap rive la, mwen menm nèg politik genlè pa imajine sa. Ou pa wè sa y ap fè kounye a? Yo ofri nou bagay, aksè fasil pou n antre nan lòt peyi. Pòt Kanada ouvri depi kèk tan la wi, ap pran moun. Etazini kounye a ap pran de twa. E ben, gon pakèt lidè la te konte son seri de moun la kòmanse pèdi. Paske gon pakèt elektè ki oblije al kache ki nan kanpe lwen.